Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou konnen sou chanèl sa a Se 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pa de poz. Vou ki regarde pou la premyè fwa ebyen se evidan pou pa menm ezite pou di ben fòk mwen abone paske ben le travay li sanse preske pozitif. M pa di totalman non paske on nè pa pafè men n ap fè yon maksimòm defò pou nou kapab satisfè w chak jou ki jou. E nou espere ou menm tou wa fin abone e wa mande fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone sou chanèl sila. Il faut aller vite! Ebyen, n ap kòmanse avèk enfòmasyon ki ap fè la in, de videyo ki yo menm ap sikile sou lè rezo sosyo e de foto egalman e sou plizyè gwoup WhatsApp egalman Telegram. Ebyen! Videyo e foto ki fè kwè ke lapolis arete pi fò nan mèsenè yo, mèsenè ki te fin touye Jovenel Moise mèkredi 7 jiyè 2021. Ebyen map gade la pou m wè anpil nèg wouj. Nèg sa yo daprè enfòmasyon se ta va kolonbyen, se ta venezyelyen. Lapolis daprè kèk endis. yo vini avèk yo, nou kapab di se vrè. Dayè gen yon enfòmasyon ki ap sikile, mwen mete l o kondisyonèl paske mwen pa fin si se pa otorite yo ki di l, 2 nèg yo arete yo ta jwenn chekye Martine Moïse nan men yo, yo ta jwenn chekye Jovenel Moïse, yo ta jwenn lajan ameriken e lajan ayisyen sou yo e yo ta jwenn yon sèvè òdinatè nan men yo tou. Sa se de enfòmasyon nou ta kapab di nou pa di ki veridik. Paske jan m di nou an, depi se pa otorite yo ki bay yon enfòmasyon, li poko ofisyèl, nou poko ka kwè, pa vre? Men pou larestasyon de plizyè nan nèg sa yo, ebyen nou kapab kòmanse kwè. Men gon bagay pou n konprann fòk nou fè trè atansyon. Rezo sosyo se yon bagay ki trè frajil. Quelqu'un peut avoir une photo epi li mete l an sikilasyon e pou w kapab di ke foto sa a se yon foto ki fèt jodi a e poutan sa dat. Poukisa m di nou fòk nou fè trè atansyon gen yon seri de foto ki ap sikile sou entènèt la foto sa yo pa gen anyen a wè ak sa k ap pase jodi a. Atansyon wi! Genyen 2 foto paspò. Se 2 nèg yo te arete lè premye gwoup nèg yo te vini, premye gwoup mèsenè ki te vini yo e lè sa yo te arete yo. Jounen jodi a la, se yon lòt gwoup. E lòt gwoup sa a, se asasina li vin fè e li reyisi asasina a. le prezidan de la repiblik. Donk se pou m di nou ke enfòmasyon yo se a chak minit y ap tonbe e nou menm nou la pou nou kapab trete enfòmasyon yo, pote yo ba ou e pou kapab pèmèt ke ou menm ou on time pa rapò ak tout sa k ap di nan lari e pa rapò ak tout sa ki ofisyèl tou. Jounen jodi a la fòk nou di ke genyen yon avyon, eske m kapab di yon avyon militè men se yon avyon departeman deta. daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Avyon sa a ateri nan ayewopò entènasyonal Toussaint Louverture. Abò li, plizyè gwo otorite. Ki sa yo vin fè? Sa on sè pa. Men si ou mande m èske m ta kapab fè yon ti kòmantè sou sa yo ta kapab vin fè evantyèlman, m ta di w ke Etazini se grand puissance. Etazini ankò plis se li menm ki kòmande tout zòn sa. Si gen yon peyi ki genyen relasyon bilateral avèk Lèzetazini, lè gen pwoblèm nan peyi sa, premye moun k ap mete pye l atè a li p ap lòt ke Lèzetazini. Nou wè sa k te pase nan tranbleman de tè an 2010. Genyen nèg ki t ap eseye vini men Lèzetazini di yo en en, nou p ap kapab vini, se mwen k pou la. Ebyen yo vini epi se aprè yo menm y ap bay lòd ki sa k pou fèt. Se pou m di w ke, ebyen, nan jou k ap vini yo la a, ou kapab wè genyen de dyalòg, de negosyasyon politik e petèt nou kapab chanje de pèsonalite nan nèg ki ap dirije yo. Brèf, nou pral pase nan yon lòt dosye puiske, Emisyon sa la m ta kapab di se yon veritab melting pot. Kòm nou nan kestyon asasina Jovenel Moise, fò m di nou ke Barbecue pale. Jimmy Cherizier parle. Il a parle environ une minute et 50 secondes. Se juste yon ti pwen de près. Jimmy Cherizier alia Barbecue voye senpati je nèf an fanmi e alye bay madanm prezidan ki sou kabann lopital. Yo di ke yo vrèman dezarsone pa rapò ak asasinay ki fèt sou Prezidan Jovenel Moïse. E sa ki pi enpòtan, alò sa nou menm nou pase trè sou li pou n kapab kominike w enfòmasyon sila, se lè ke Barbecue pwononse mo sa pou l di ke nèg yo pap ka fè yo dekouraje nan batay la, revolisyon an ap fèt. Jan yo manje Jovenel Moïse la, yo pap kapab manje oubyen yo pap kapab detwi G9 an fanmi e alye konsa. Ann tande Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Pale, ekri ak televize, Fòs revolisyonè G9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout. deplore zak asasinay ki fèt sou prezidan repiblik la, Mesye Jovenel Moise, lakay li lannwit 6 pou rive 7 jiyè 2021 an. Nou pwofite voye senpati nou bay madanm li epi tout pèp ayisyen an. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, Kontinye Kontinye revele ke defen Prezidan Jovenel Moise se yon peyizan ki te deside transfòme tèt li an bon sèvitè, nan sousi pou rann sèvis ak pèp ayisyen an. Fòs revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye Manyen youn, manyen tout, sèmante sèt fwa, swasanndisèt fwa, l ap kontinye mennen gwo batay pou liberasyon peyi a epi pou byennèt sila ki pi fèb yo. Menm jan yo peye asasinen prezidan an, yo p ap ka asasinen fòs revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn, manyen tout. Nap kontinye batay pou chanjman sistèm lan paske nou idantifye tout boujwa santi ak konwonpi yo. Mèsi. Jimmy cherizier ap parle de sistèm ben sèl sam konnen Jimmy si wap batay kont sistèm. Bon, euh pourquoi ce silence, je peux dire, et même une conférence, alors un point de presse qui n'a pas duré, nou te prefere w pale plis e nou ta konnen plis bagay kap pase nan tèt ou. Bon, eske se par strategie ki fè w pa pale anpil? Men de toute manière, On atan dan lè pwochen jou. Bon, ann fini avèk enfòmasyon sila. Alò fòk nou di ke pandan sitiyasyon sa la ap devlope nan Pòtoprens e nan rès peyi a, men gen lòt aktyalite tou. Men lasasina de Jovenel Moïse li toufe lòt aktyalite yo. N ap ba w detay. Pandan yon patwouy prevansyon ki t ap fèt jou mèkredi 7 jiyè 2021 an vè 11 è edmi nan maten nan Kwadèboukè, Polisye yo rankontre ak yon gwoup bandi ki ta swadizan fè pati baz chen an oubyen ki rele chen an. Yo te sou plizyè veyikil. Men daprè jan enfòmasyon rive jwenn mwen, m pap di ke m nan konfizyon men aparaman eske baz la pa gen yon lòt non paske je kwa ke chen an li kòmande blòk kwadèmisyon. E chen an pa fin fè twòp rantre sòti nan Kwadèboukè. Alò n ta kapab di yon pati nan Kwadèboukè paske n konnen zòn sa e 400 mawozo e mesye sa yo pa byen. Bon, yo te gen gwo zam nan men yo, nèg sa yo, yo pa t pè tire sou lapolis ki te reyaji menm kote a. Konsa, gen 2 ladan yo ki mouri. e gen 3 lòt ki jwenn arestasyon yo. Non yo se, Bill John Federic, Sani John Leje, Jean Junior Hyppolite. Lè yo wè y ap antrave ak katouch lapolis, yo kouri kite motosiklèt ak machin tou. Lapolis nan Kwadèboukè jwenn tou yon fizi ak-47. Passepartout ki gen 73 kle. Donk se konsa enfòmasyon an rive jwenn nou. E vwala n ap kite w sou nòt sa a. N ap vini nan pwochen emisyon pou n kapab pote plis detay pou ou ak lòt enfòmasyon sou chanèl ou renmen anpil la. Mèsi lafami kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!